Nou remake gen yon aktivite, yon fòm de fouy e doperasyon ki gen nan Petyonvil la. Kòm ou fèk nome kòm CP nan Petyonvil, di nou nan ki objektif w ap fè operasyon sa a jounen jodi a? Rezon k fè nou nan lari a e n ap kontinye nan lari a, sèke Petyonvil Gon defi a leve e nou vle fòk defi a leve le fòk defi a leve lekel sè lensekirite de petyonvil nou bezwen fòk defi sa leve nou vle pou tout moun petyonvil sòti vake a okipasyon yo nan nòmalite yo. Men nou remake toujou gen de komisè ki la nan petyonvil men toujou gen ensekirite nan petyonvil kisa wap pote kòm nouvote piske yo toujou pale pa gen mwayen E kisa k pral pèmèt ou ou reyisi nan ke nan pwoblematik ensekite ke w vle lite kont li menm? Pa gen mwayen men n ap fè sa sa yo rele optimizasyon. Optimizasyon nou itilize mwayen de fèb fèb mwayen ke n genyen an n ap itilize l e fòk popilasyon an jwenn sèvis e fòk tout moun jwenn sekirite. N ap optimize. Wi men e sitwayen yo ta renmen sòti nan nwit jiska prezan yo pa ka sòti nan nwit nan Pétion ville. Sitwayen bon sitwayen pral sòti wi la n ap fè prevansyon e n ap envesti lari a e fò n wè l n ap envesti l ak tout moun e m swete bon ke pase yon bòn fèt e la fèt sitou la fèt de nowèl tout moun pè nou bezwen retire lapè kay moun yo men nou bezwen kolaborasyon Tout moun. Men pou jwenn kolaborasyon an men pa rapò a lame ti makak ki fè moun yo pa ka monte la boule 12 e gen gwo gen gwo pwoblèm anwo a eske gen de nouvèl strateji pou moun yo omwen ka bloke lame ti makak? Nou gen strateji nou pa ka bay li piblik strateji yo nou sanse genyen yo e lè rezilta ap tonbe tout moun ap kontan. Men kouman wap regle pwoblèm moto yo? Moto yo menm nou de konsè avèk majistra vil la nou pa ka travay san premye sitwayen vil la. de konsè avè l, de konsè a popilasyon an, n ap kòmanse, e sa nou kòmanse fè la, retire, kraze estasyon k pa, ki pa dwe nan plas li. E nou lanse yon mesaj bay tout motard yo, kote bank pa pou ou, kote gran antrepriz pa pou ou. E nou jwenn ou la, n ap arete w, n ap mete w yon kote, De konsè avèk meri a, de konsè avèk popilasyon an. Wout frè pa t gen gwo pwoblèm. Rapidman, yo di gen yo enstale gang nan wout frè e nan zòn Dèlma tou men ki nan jiridiksyon Petyonvil la, gen de bandi k ap opere. Èske nou menm nou okouran de sa, nou konsyan de sa e ki sa nou pral fè pou moun sa yo? Paske tanzantan yo ap anlve yon moun nan wout frè e dènyèman nou gen yon responsab akademi ke yo tiye sou wout frè. Radyoteleskop imedyatman enfòme N ap fè sa yo rele a tolerans zewo. Tolerans zewo, bon gen bagay nou pap tolere. Lè yon, lè yon kote, lè w nan yon kay, timoun ap fè dezòd e paske pa gen granmoun. Men imedyatman gen granmoun fòk lòd retabli. Nou resevwa w jodi a, nou wè w nan lari a e kote w ap fè operasyon avèk nouvo komisè Petyonvil la. Èske w ka di nou ki tip de pwoblèm Petyonvil genyen menm? Paske m konnen kòm majistra ou okouran de sa ki ta dwe fèt pou rezoud pwoblèm ensekirite nan Petyonvil. Ok ojektif nou kòm etanke majistra premye sitwayen komin Petyonvil e djòb mwen se garanti sekirite e sitwayen nan komin yo avèk nouvo komisè ki apèn vini la ki apèn enstale a m panse avèk komisè Aladè n ap voye yon siyal bay popilasyon an ke mwen menm etanke majistra Petyonvil. Nap fwape pye n atè pou n met sekirite anndan komin lan. Wi men nou remake konn gen pwoblèm nan juvena, konn gen pwoblèm bon mache yo, eske ou metrize kestyon tout pwoblèm sa yo konn gen nan nivo sa? M kwè si w ap swiv si w ap swiv jounal la men m kwè se yon pwoblèm ki metrize. Si n pap si n pap metrize pwoblèm juvena nou pa tap ka mache nan petyonvil la. wè nou n ap metrize yo e n ap kontinye fè sa. Kouman w pral rezoud pwoblèm fatra nou remake yo? Èske w gen mwayen nan men w? Èske w ap travay an desanm nan Petyonvil kapab plizoumwen pwòp? GVB, Se, m ta renmen w fè yon kou dèy sou wout frè pou w wè kòman wout frè ye. M ta renmen w fè yon kou dèy sou Dèlma, pase sou Jivèna, desann nan Panameriken nan, kounye a la w ap wè kòman l ye. Djòb mwen, m gen Leta santral la ki ede m, Map voye yon gwo kout chapo pou PM nan tou ki ede nou avèk DC a, Minis Travo Piblik lan, Direktè SNGRS lan ki ede nou avèk CNE ki ede nou. Map di yo kontinye kenbe ansanm avèk nou pandan peryòd Nwèl lan pou nou kenbe komin lan pwòp. Eske ou ap kolabore menm jan ou te kolabore avèk ansyen komisè la ke yo transfere Jakmèl? Mwen menm djòb mwen etanke Majistra Prensipal se kolabore avèk lapolis pou nou mèt sekirite lan komin lan. E map mande pou tout majistra ki lan èmetropolitèn lan fè menm bagay ansanm avèk nou pou nou pou yo kolabore avèk komisè ki lan zòn yo a an menm tan tou map voye yon apèl bay popilasyon petyon vilwaz la avèk petyon vilwa a kap tandem fòk yo kolabore avèk lapolis pou yo bay lapolis enfòmasyon pou nou ka trake bandi yo.